Dekstraksyon. Lè n ap pale de òd dekstraksyon sa vle di se pran prizonye an, pran prevni an, soti penitansye avè l, vini nan espas la. Donk jodi a la, nou menm kòm avoka, nou menm ki ap konst, ki ap defann valableman Pierre Nicholson alyas Bab, nou sòm la ojoudwi pou asire la pledwari d'une parfaite défense pour le militant Pierre Nicholson alyas Bab. Gen 4 prizonye ki mouri nan nivo penitansye nasyonal se maten. E di lè nou menm kòm avoka kap defann dwa moun nou pa asire travay ke nap fè si mèt Anel Remy pa la, si mèt Deophin pa la, si lòt avoka pa la e di gen anpil militan kap mouri andan prizon. Donk jodia la nou si ke nou vin la 1 poun asire defans bab. Asire ke Bab pa dòmi nan prizon e kontinye batay pou lòt prizonye, lòt prevni, pa al kwoupi nan prizon pou yo mouri kòlera. Ki rezon dèt lanmò 4 prizonye sa yo? Ah monchè, gen kolera, gen kolera ki kòmanse antre anndan prizon an, gen kolera, e gon dlo anndan prizon an, dlo sa chaje limon. Li di, imajine ou fè 2 mwa, 3 mwa, 4 mwa, 5 mwa, ou ap bwon dlo k chaje limon, donk se nòmal pou malad, e se nòmal pou gen yon sante prekè, epi pou mouri. Enben, se rezon dèt sa, se movèz kondisyon de detansyon, dlo a k pa bon, epi pa gen sante. Donk w ap wè. Ou pa gen non kat prizonye sa yo? Non, m pa gen non, men m ap bouske enfòmasyon pou m ka pataje ak laprès. 4 non 1 e prizonye ki mouri. Sou ka Bab la nou konfyan n ap libere jodi a. Bab, paske yo fè yon anlèvman sou Bab. Bab se yon sitwayen konsekan, Bab se yon militan konsekan ki respekte tèt li. Bab te toujou di li e ke gen de moun ki t ap eseye kòwonp li, vin ofri l e somon bo gou, vin ofri l e lèt bon gou, e Bab te refize ni diri, ni somon, ni lèt, e pou rezon sa a e ke yo fè. Anleve bab paske sa yo fè a la se pa yon arestasyon li ye mwen menm te temwen nan komisarya kanapevè lan se ke pat gen manda enspektè divizyonè lan vini pandan bab nan dèyè bawo li nan gadavi an se lè sa a lap pote manda bay bab e lè sa a nou di avèk moun ki te responsab chèf de pòs la e ke li pa kapab enskri an anyen la paske bab pat genyen manda e se san manda ke yo anlve bab pou rezon sa yo oblije deplasa bab nan komisarya kanapevè an yal metel nan komisarya ponpye e poutèt sa nou di jodi an ke pa gen kondisyon pa gen pale anpil e bab ap vini la pou ke komisè a tandel e libere bab e san kondisyon pou ke militan yo kapab retounen. al fè travay ke konstitisyon an ba nou pou ke nou revandike lòske nou gen nan pwoblèm nan yon peyi kote ke pa gen manje, pa gen gaz e moun grangou y ap revandike pou lwil, pou diri ki monte enflasyon ki depase plis ke 30 pousan e ke y ap revandike ke yo pa gen dwa pèsekite yo menm jan Duvalier te konn fè l nan ane 60 yo, nan ane 80 yo nou pa p retounen paske gen de moun ki bay vi yo pou ke nou te sòti anba diktati Pou ke nou te antre nan ère demokratik lan e ke nou pap retounen ladann ankò, militan yo sèmante 7 fwa, 77 fwa, represyon Duvalier, tonton makout lan, pap retounen ankò, fò ke yo libere bab. Bon bagay ou sot di la, paske komisè a li menm li mande pou ke li gen yon trèv pou l kapab libere anviwon 2000 moun. Eske ou menm ou pa pè pa le fèt ke w fè deklarasyon nou di nou vin chache bab pou nou tou al nan manifestasyon an pou yo menm yo mawon yo pa fè liberasyon jodi a? Bon, nan kad manifestasyon revandikasyon konstitisyon. konstitisyonèl pa gen kesyon trèv ladan l. Èske yo mande yon trèv pou diri a desann? Èske yo mande yon trèv pou ke lwil lan desann? Èske yo mande yon trèv pou ke gaz lan li desann nan pri li a 30 goud, a 40 goud? Èske yo mande yon trèv pou ke bandi sispann kidnape sitwayen klas mwayèn? Eske yo mande trèv pou ke timoun kapab ale lekòl kèlkeswa nan kote w ye, Matisan, Site Solèy, Kwadèboukè? Eske gen trèv pou ke moun viv? Paske depi w ann Ayiti, ou s on mò. E ou mouri avan menm ke w fèt. Lefètke w vin ann Ayiti, manman w, papa w se ann Ayiti li ye, ou s on mò, ou fèt tou mò. Pakont, yo pa mande trèv pou sa. M pa kwè ke revandikasyon nou yo se yo ki pou gen trèv. Nap kontinye manifeste jan nou tap manifeste an pou ke revandikasyon nou yo kapab pase. Mwen salye laprès vreman kap mennen yon batay kolosal pou restore demokrasi an Ayiti. E mwen remèsye e salye tout avoka de manyè jeneral kap akonpanye pèp la. Mèt Lorenel, tout lòt manm blòk avoka yo kap akonpanye. Jodi an la komisè a te di nou a 10 zè daprè eksplikasyon. Yap vin avèk bab e nou menm nou la depi a 9 è. Nenpòt 10 avoka nou la depi a 9 è nap tann bab. Kòm nou wè gen yon sibtiti komisè ki apèn rive la, ki se sibtiti komisè Janti, e nou panse ke kòm bab pa komèt ni krim, ni deli, ni kontravansyon, Nou rezève nou le dwa pou nou pwononse nou kounye a, men sèl sa n konnen, nou pral di tout sa lalwa di nou menm batri avoka a pou nou jwenn liberasyon nou. Pozisyon Mèt Caleb Jean Baptiste, nou gen Mèt Lionel Louis e Komisè Amande a. Bon, tande, pa gen afè trèv, tande, konba se yon blag mesye. Pou dat moun ap nan prizon pou Komisè a dou ba l 15 jou trèv pou l libere 2000 moun. Eske pa t janm, nou wè se yon blag. Sa vle di, se kounye a Komisè a bezwen 15 jou. Pou libere 2000 moun dat komisè a komisè poukisa l pat janm libere moun sa yo sa vle di nou wè son diskou demagojik son diskou politik e ou wè l te mande pou leve barikad sa vle di nou pa bay sa okenn enpòtans demokrasi pa fonksyone konsa mwen m te ka kalifye sa l di an se kòmsi mwen kidnape w m mete w kote m mande son lòt fòm de ranson li ye ok nou menm nou pap pran nan chantay sa yo nou sèlman konnen nou konfyan bap pa komèt okenn krim ni deli ni kontravansyon nou rete la nou vini kòm mwen gon se. Jounal du Parquet est un indivisible pou nou jwenn liberasyon Bab pou yo vin a Bab epi pou Bab al lakay li. Mèsi. Voilà, nou gen ansanm avèk nou Mèt Leonel Louis. Di nou non jodi a prezans ou, eske ou deja ou konfyan ke wap jwenn liberasyon Bab puiske ou menm ou se avoka Pitit Desalin? Efektivman, nou menm nou nan batay sa a depi lontan. Se pa Bab pou nou pa ta akonpanye kòm militan konsekan. Bab pa nenpòt moun. Bab se yon militan ki konsekan, ki respekte tèt li. Nou menm nou kwè la a Bab pral vini. Epi nou pral demontre kòm avoka devan pakè a, non sèlman la libète dekspresyon li garanti pa la konstitisyon, men w jwenn konvansyon entènasyonal yo, si n ap pran konvansyon entènasyonal li garanti la libète dekspresyon, si n ap pran lè lwa an jeneral yo garanti lè libète fondamantal la. la premyè jenerasyon dè dwa de lòm. Nou menm nou vini la pou n fè teknik kòm avoka e nou konfyan nou pral jwenn liberasyon Bab e ke nou kwè ke se ap yon bon bagay pou komisè di gouvèneman an lè l chwazi pa rantre nan kesyon abitrè, lè l chwazi pa rantre nan kesyon iregilarite. Nou menm nou la pou n fè valwa dwa nou kòm avoka e nou konfyan n ap jwenn liberasyon Bab.